Bonjou bonswa la fami eske sa va byen pou lè jan ki sont aletranje paske bagay yo deja pa bon pou sila yo ki an ayiti byen vini. Nan nouvèl emisyon sila a, kote ke gen yon sitiyasyon difisil, trè difisil menm, o nivo de la Croix des Bouquets. Depi hier soir, kout bal maye ant nèg 400 mawozo yo avèk lapolis. E jis maten samdi 18 septanm 2021 an, men kòman sitiyasyon an ye. Je sais que vous êtes nombreux, nou menm ki a letranje, ki gen fanmi nou nan Kwadèboukè, ebyen bagay yo grav, trè trè trè trè grav paske nan chan de tir sa a, si pa egzanpl yon moun ou rete nan zòn sila a, ebyen mo m ta kapab itilize pou ou a sè ke ou kwense. Paske lè lapolis ap pete bal yon kote, nèg 400 mawozo yo pote boure yon lòt kote, nou kapab konprann ki sa sa vle di. Sa vle di, moun yo nan yon sitiyasyon difisil, moun yo se anba kabann yo kouche. Pou kouwè l ye la a, jiska dizè 33 nan komin Kwadèboukè, moun yo pran nan yon eto e bagay la difisil. Moun yo pa kapab ankò, bagay la grav. Sitiyasyon an dejenere nan komin Kwadèboukè. Kote ke hier soir vers les 8 heures des tirs nourris ont ete antandu. Enposible de savwa dans un premye tan paske lè l nan nwit ou pa konn kisa k ap pase men lè enfòmasyon an te rive jwenn nou te anpe two ta e nan lè sa a fanatik RL Prod yo pa t tèlman aktif. Ebyen maten an nou menm nou oblije pran mikwo a paske se Devwa pa nou. Se tach sa a nou genyen pou nou fè, n ap fè li. Nou pran mikwo a jisteman pou n kapab apiye sou sonèt dalarm nan pou n di ke sitiyasyon an li konplike o nivo de Lakwadèboukè e vrèman pou moun k ap viv nan komin sila. Depi yon bon bout tan, lèzòm de katresan mawozo yo vle tabli yon kalifa, se kòmsi kontwole tout etandi Kwadèboukè a. Èske lapolis aksepte? Lapolis, menm si li manke minisyon, li manke zam, men se li menm ki sèl fòs, li pa ka kwaze bra l. E se nan sans sa a, lapolis li menm, tanzantan pase a laksyon. Menm si fòs de tir mesye 400 mawozo yo parèt pi pwisant, men lapolis li menm, se fòs taktik lan, li oblije antre nan batay pou kapab kwape mesye sa yo. Men eske se posible pou lenstan? Pa vreman, paske sa kap pase nan Kwadèboukè a la, se tèt chaje. Ou tande kote ke moun yo ap di ranje kò w, ranje kò w, ranje kò w. Sa vle di ke nan espas kote moun sa yo ap anrejistre bwi sila, ebyen mesye yo pat twò lwen. Les hommes armes et la police, ils n'etaient pas trop loin. Donk, Se konsa sa ye. Depi yè swa, kay nèg 400 mawozo yo pran an otaj la ki se kay Carl Henry depòte, ebyen te gen anpil tire nan blòk sila a tou. Donk, Kwadèboukè, an 1 mo, li tèt anba. Bri w ap tande yo, se bri M14, Galil. Pa gen ti bagay piti menm. Ak 47 se zam sa yo kap chante pou kwòlye la o nivo de la komin de la kwa de boukè. Anpil moun rele RL prod pou di RL prod di yon mo non nan sa kap pase nan kwa de boukè a paske nou menm nou pa kapab ankò. Kiyès nou kapab rele se leta. Eske leta kapab fè travay li kòm sa dwa? Ebyen lapolis lage sou tèren an men fò n di ke nan zòn moun yo ye a, moun yo pa kapab. Anpil kay pran an otaj. Anpil zòn an otaj. Paran, pitit, tout fanmi yo nan zòn sa a oblije antre anba kabann. Paske bri bal yo ap tonbe pasi pala. Se grav o nivo de 7 komin. Fò n di nou ke. Rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan, lè w pran Ba Dèlma, ou pran Site Solèy, ou pran Matisan, ou pran Kwa Dèboukè, sa vle di, lè m te toujou di nou pran bout tèren an, nou pran l. E nou pa konnen si lapolis li menm li aksepte pran bout tèren an paske. Jan la polis ap fè la se ke li pa aksepte pran bout tèren an. Ou konn ap batay avèk yon nèg menm lè w konnen ke nèg la gen bagay nan men l ki pi bon pase w men kanmenm ou kanpe batay paske se ou menm ki pou pwoteje lakay pa w. Se sa la polis ap fè pou kòlye la. Men bagay la li parèt trè trè trè difisil. Eske les hommes de 400 mawozo y ap bay vag? Paske lontan nèg yo te gen yon prensip, se yon prensip de respè pou la polis. Men ojodwi pa kestyon paske nèg yo di w ke yo menm yo gen yon pakèt chyen anraje dèyè yo. Nan dènye entèvyou li te bay laprès, Lanmò 100 jou l fè kwè ke ebyen kòman yo rele moun ki dèyè l yo se yon pakèt, waw le nom m'echappe, se yon pakèt mal konprann. Vwala, sè le mo. Donk se pou vou dir ke mesye yo gen anpil moun avèk yo e jan lanmò te di l se yon pakèt mal konprann. Lè nèg sa yo ap tire, yo pa bezwen konnen si te gen ti bebe nan zòn nan, yo pa bezwen konnen kèlkeswa moun ki te genyen an avè di, se chache yon kote ou met kò w. E a tèl pwen lanmò san jou t ap pale pou dir ke si l di nèg li yo pran komisarya pou kou el ye la a, y ap va reprann. Men se li menm ki ap pase men nan tèt chen anraje sa yo tanzantan pou di yo ekoute, Se lapolis non mèt fon poze men depi nèg yo mal aji ebyen nou menm n ap pase alaksyon. Brèf, se m ta kapab di pi gwo revandikasyon jounen an, moun Kwadèboukè ki nan sitiyasyon difisil, moun Kwadèboukè se bal y ap manje pou kòlye la paske depi yèswa gen yon sitiyasyon ki konplike onivo de la komin de la Kwadèboukè, kout bal maye antre. Force de l'ordre avèk les hommes de 400 mawozo pou l'instant nou pa an mesure pou kapab ba ou chif, menm yon chif apwoksimatif kantite moun ki ta pèdi lavi yo, men se grav, se grav paske depi gen batay ap gen moun ki pèdi lavi yo, moun nan popilasyon an petèt pa bò kote lapolis e petèt pa bò kote 400 mawozo tou men mesye. Eske Bondye pap di yon mo pou peyi sa paske tout nèg pran peyi sa yo kenbe l an otaj. Konprann byen wi sa m di an. Politisyen kenbe peyi an otaj. Dèzòm zame egalman yo kenbe peyi an otaj. Mwen pa ka di lapolis kenbe peyi an otaj paske lapolis se la fòs represiv. Si lapolis estime ke gen yon gwoup de nèg ki ap teworize popilasyon an, li pa nòmal. Men atansyon, lapolis pa kapab tou aplike yon politik 2 pwa 2 mezi, sètadi chase yon gwoup de gang e kite yon lòt gwoup fonksyone. Gen lojik ki genyen lè yon peyi pouri ak bandi. Ou kapab itilize yon gwoup de bandi pou kapab ekstèmine yon lòt gwoup de bandi. Se konsa wi. Men sa kap pase pou kwè li la a, mwen m panse ke li vrèman anpil. Li vrèman anpil nan men otorite yo e m pa kwè bagay sa ap kapab chanje. Bagay sa pap kapab chanje paske sitiyasyon an gentan pouri nan men nou. Jounen jodi a la a, m ap gade pou m wè sou kèk videyo m ap pataje avèk nou touswit kote ke ebyen tout moun ki nan mache Kwadèboukè a oblije kite zòn nan. Aktivite bloke, tout moun ap kouri pou al ki kote? Ki kote? Lè w antre lakay ou, ou pa fin twò egzan men ekoute lari a pi pa bon. Men si w lakay ou kanmenm ou kapab kache anba kabann. Donk se konsa! E lè yo di w 400 mawozo a mezanmi, se bon 400 mawozo. Sa vle di se jan lanmò di li a, de mal konprann. E m ta kapab di gen anviwon prèske 2 a 300 nèg ki pran lari an jodi an. Hey! Tèt chaje! Bagay pou kriye se ri wi mezanmi. Bagay pou kriye se ri wi. Fini pa konprann nèg yo fin kraze yon peyi. Politik ap kraze yon kote, dezòm zame. ap kraze yon lòt kote, popilasyon ap kite peyi an pou al pran desepsyon nan peyi etranje. Lè yo rive nan Meksik, nan Chili, Brezil, yo wè ke se travay pou manje y ap fè, yo travèse pou ale nan peyi Etazini. Plizyè jou de mach, genyen k pase anba raje. Nou tande sitiyasyon yo nan peyi Meksik. Eske se konsa pou Ayisyen yo kapab viv? Se kòmsi m ta kapab di. Mo Ayisyen an, nasyon, nasyon ayisyèn nan, li genyen yon mal pou l pote jiska lafen di tan. Elas, se konsa peyi sa a, l ap fonksyone. M ap fè nou gade ti videyo sa a, se yon timoun li menm ki pèdi wout kay li onivo de Lakwadèboukè aparaman, se kab pandan batay la epi nan kouri l pa konn kote l antre. Men genyen yon jèn ki gen anpil jenewozite ki kenbe l, epi jèn sa a li menm li ba l manje, aparaman timoun nan se yon timoun ki. pa gen bon sans li sou li, alò nap mande a nenpòt moun ki tapab konnen ti gason sila pou kapab kontakte jenn gason an, li menm li bay nimewo li nan videyo sila. Mwen map salye tout moun, sa se yon ti patnè ki pèdi nan zòn kwadèboukè, m ta vle moun kontakte m si nou rekonèt vizaj sa e pou nou kontakte m bay. Si nou rekonèt li kontakte m nan nimewo sa map map fè nou jwenn misye. Nap kanpe la la fami, nap tounen tout alè poun kapab pote ba ou yon lòt emisyon men nap mande tanpri souple moun kwadèboukè an danje moun kwadèboukè pa kapab ankò mesye 400 mawozo yo si se nou menm ki fòs lan ebyen fon poze paske moun yo pa kapab ankò lapolis si se nou menm ki sou wout m ta kapab di pou repouse nèg 400 mawozo yo, ben ekoute popilasyon an pa kapab ankò paske a chak fwa ou pral fè yon operasyon si w estime ke genyen domaj kolateral w ap kanpe operasyon an paske lavi de chak endividi sa konte pou